Jodi a la nou an dirèk nan sant dakèy Dèlma 3 kote wap viv depi nan antre la sant lan ou wè ke pa gen vi nan sant lan. Nan moman nap pale a la jèn yo la yap mennen yon vi ki vrèman difisil, yon sitiyasyon ki vrèman kritik kote ke yo pa gen aksè ansanm avèk edikasyon, yo pa gen aksè ansanm avèk sante. Yo pa gen aksè ansanm avèk yon pla cho le maten. Jèn yo prive de yon pakèt bagay ki te kapab chanje lavi yo. Jèn jèn sa yo, gen anpil ladan yo la ki gen yon pakèt volonte, ki ta renmen kòmsi vin yon pwofesyonèl demen, men yo pa jwenn apui san. Sant sa sou titèl Ministè dè Zafè Sosyal avèk lòt pa. avèk lòt patnè, BPM, Brigad Pwoteksyon dè Minè, ansanm avèk enstitisyon byennèt sosyal. Men kot direktè la an? Direktè sant sa a rele Dorsainville Macintosh. Misye pa vin nan biwo depi depi 17 janvye 2020. Ay di depi 17 janvye 2020 nou sanse e nou menm ki responsab tèt nou nan sant dakèy Dèlma 3. Men kisa nou manje, kòman nou fè menm pou nou viv? Pou nou viv, fò n di se de òganizasyon ki gen bòn volonte, egzanp, òganizasyon ministeryèl Bon Samariten ansanm avèk yon polisye ki rele Moyiz, yon enspektè l ye ki toujou kòmsi, avèk lòt ti òganizasyon ki toujou vin ba nou èd imanitè la. Nou konn wè yon ekip timoun, kote timoun ki konn la yo, n pa wè? Bon, nan moman an la, gen timoun ki dòmi la. Jan m di w la la a, tout bagay yo kòmsi kite plas yo, anplwayè yo pa vin nan ankò. Espas la abandone. Tout timoun yo la kounye a la. Nou menm ki pi gran la, nou pa gen mwayen kòmsi, nou pa gen anyen la kòmsi pou nou ta reponn ansanm avèk bezwen yo. Bon, donk yo oblije kòmnse fè lari a pou y al arechèch kòmnse pou yo te ka jwenn yon ti kichòy pou yo manje jan w wè m di w la. Men nou te wè te plen baryè, tout sa yo te gen pòt men nou pa wè yo, fenèt yo. Enben, jan m di w lan, sant la e sou titèl ministè afè sosyal li ye. Si afè sosyal pa voye la, timoun yo kòmnse pa jwenn swen vre. Se afè sosyal ki konn fè pwovizyon alimantè pou nou la. Afè sosyal gen depi an 2019 nou pa resevwa èd sa yo la. Sa vle di anplwaye ki tap travay lan sant yo la yo dwe yo, yo pa peye yo melanje ansanm avèk lòt jèn kòm si adolesan ki pa ka fè rezistans menm jan ansanm avèm menm san ansanm avèk lòt ki la ou konprann met ansanm pafwa yo debalize espas sa jan wap gade a la kòm si pou yo kapab manje tou sa. Ok e di nou non e kiyès ki mete nou nan espas lan e eske nou te nan lari yo vin mete nou la eske se sou prezidan Mateli ou byen. Wi nou fè pati enstitisyon sa a depi an 2013 a vle di sant lan kòmanse striktire restriktire an 2013 men l la depi sou François Duvalier bagay sa a sant lan la men an 2012 Martelly Michel Joseph Martelly vin la li restriktire sant lan. Li inogire l an 12 novanm 2013, men yo kòmanse pran timoun nan sant la depi 6 novanm 2013. Mwen menm m fè pati timoun nan sant dakèy sa depi 19 novanm 2013. Sa vle di m gen 9 an nan sant lan la depi lavi m pa chanje, yo te pwomèt mwen y ap chanje lavi m, y ap chanje metye m, lavi m pa chanje, metye m pa chanje. Aktyèlman la m toujou rete menm jèn m te ye depi 2012 jiska 2000. 2022 a la. Men m wè w ap kriye, men se kòman w santi w menm? Non, se paske m santi kòm si m pa p viv vre. M gade m nan yon pozisyon m sou kont yon ministè, m sou kont yon ministè, m sou kont kòm si m te ka di, m sou kont leta. M pa jwenn okenn èd, m pa jwenn okenn strikti, m pa fòme, m pa ankadre, m pa gen okenn pwofesyon manyèl si toutfwa ta gen yon ensèsyon fèt nan. Nan sant nan la, m te ka al itil tèt mwen. E pa sèl mwen menm, ni jèn ki w ap swiv ki dèyè m yo la. Ki sa nou bezwen menm? Nou bezwen yon bon jan ankadreman. Nou bezwen yon lekòl kòmsi pwofesyonèl pou nou te kapab ale. Paske nan kad lalwa, nou pa ta dwe nan espas sa la. E moun nan zòn nan la pa ba nou bon. Moun nan zòn nan la pa gade nou byen. Yo pa gade nou byen nan zòn nan la. Nou bezwen kite espas sa la. Aktyèlman la, yo pran nou kòm. dè vwayou kòm moun kòm si ki pa gen avni pandan se tan se nou ki jenès la yo pran nou kòm si dè yo gade nou kòm dè òzofilen kòm dè moun kòm si dè voryen kòm dè vwayou yo pa trete nou yo pa ankadre nou la vre moun zòn nan pa gon pa ba nou bon akèy vre nan zòn nan nenpòt bagay kòm si negatif ki fèt nan zòn nan la ede nou li fèt dènyeman la gen 2 moun ki viktim nan zòn nan la. Ou konprann? Malgre se pa nan nan sant lan jèn nan ye, se nou menm kòm si yo di se alye nou ki mouri. Ou konprann? Sa, sa pa dwe fèt. Yo, yo pa ba nou bon akèy nan zòn nan, yo trete nou mal. A vle di nou bezwen kite espas sa la. Nap mande afè sosyal pou li pale pou nou paske se li menm ansanm avèk enstitisyon byenèt sosyal, brigad pwoteksyon dè minè ki te mete nou nan espas sa, ansanm avèk prezidan Michel Joseph Martelly ki te fè la pou nou men yo pa ba nou strikti yo mete nou la yo pa ankadre nou yo pa chanje lavi nou yo pa chanje metye nou yo te ba nou deviz timoun jodi espwa demen jiska prezan nou fin grandi nan sant lan la nou pa janm wè espwa a nou pa konn kote espwa a ap soti nap mande nap mande sosyete sivil la ansanm avèk sosyete prive sosyete entènasyonal la pou voye je gade nou paske Nou son pakèt jèn ki nan sant Dèlma 3 la gen anpil volonte ki ta renmen kòmnse viv yon vi nòmal. Nou pa ta renmen fè de zanmi pozitif, negatif e zanmi pozitif nou vle fè. A vle di fò yo fon jan pou nou nan sant lan la. Si yo pa fon jan pou nou, nou ka viktim nan sant lan la, nou ka mouri nan sant lan la. Yon maten la nou ka leve la nou pa jwenn de twa frè nou nan sant lan la. A vle di nan sant lan la, nan zòn lan la Dèlma 3 la nou pa gen bon renome. A vle di akoz nou se timoun lari, yo trete nou mal. Tout bagay ki negatif yo, yo panse nou ka fè yo padan nou gen yon pakèt de bon bagay, de bon kalite lakay nou. Merci. Euh, voilà. Rezon kote li mete li an kade li mete li lekòl. Ay mwen mwen mba yon piti toujou. Yo di sa sa pwa paske mba le kenbe zam. Mwen yo te ban zam de zam e mwen te di mba pwan. Nan vilaj kote mwen ta pase mwen te sot jakmèl. Mwen ta pase yo ofri m zam. M di non mba pwan. Nan vilaj? Nan vilaj ki te ofri w zam nan? Wi. Anya m sot jakmèl m vin isi. Koman? Awoyo. Awoyo? Sou Diyojen. Awoyo. Men ki sa l ye an site a? Chofè moto. Ok. Ok. Ok, di nou non e zanmi. E konbyen tan w genyen depi w ap viv nan sant lan? Mwen menm, m pa gen anpil tan depi m ap viv nan sant lan. Sant lan m tou vin sou li depi lè direktè a pa vin sou sant lan. Pase jan m wè nèg yo ap pale anndan e menm mwen tou. Ti manman nou genyen, ki gen kè nan men ankò, ki pot manje nan bokit ba nou, separe nou chak kapon de kiyè nou manje. Men, Zeke ap mache di, Ou wè nou sou machin vit tenten, nou gen gwo zam nan men nou, men, bagay sa yo pa pou nou. E nou menm ki gen rejistans lan nan nou? Ase bay sa. Franchman, m vin pa wè sa pou m di ankò. Paske nou pa wè ki sa pou nou fè. Nou pa wè ki sa pou nou fè. Nou reziyen nou. Paske avan ou rive fòk ou soufri avan. Afè sosyal pa janm voye manje pou nou? Non. Bagay sa yo pa pale la menm. Men nou remake e chanm yo, yo pa gen pòt, nou wè bibliyotèk la, yo pa gen liv, pa gen anyen, pa gen materyèl. Sa se, mwen ba w manti bò sa. Nou vin pa ka kenbe ankò, nou pa vle al fè l deyò, nou jòs fè l a pwòp tèt nou. Men tout sa yo se akoz de direktè a. Sa vle di se nou menm ki vann pòt yo. Debalize, kraze, brize. Menm direktè a leve avè l anvan. Men lè nou fè bagay sa yo, sa nou fè ak kòb sa yo lè nou vann yo? Sa e lòt nèg ki te pi gwo antèt anndan an, pi gran ke nou anndan an. Menm ke misye yo konn pi gran ke lòt patnè Talva an premye a, yo pi gran ke l. Ok. Lè si w gon mesaj w ap voye bay leta a ki mesaj l ap ye? Mesaj ke m ta voye bay leta a, jan n ap viv lan l pap bon. Si yo gen kè nan men vin ankadre nou plis. Paske, paske timoun jodi se granmoun demen. Si yo, si yo pa ankadre nou li ka pi mal pou leta. Paske mwen menm chwa pam mwen ka pa vle fèl men lòt ti pit se kap vin dèyè yo wi.